Zam ke Laurent Lamothe achte avèk Mesye Salim Soukar, 200 galil. Men yo la. Kounya la, se Prezidan Asanble Nasyonal la nou pral poze kesyon. Bonjou bonswa tout moun, tou depan kilè, ki dat, ki moman, ki jou ou pral tande videyo a, pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon an, nou se Sofia TV 83. Reyaksyon yo ap kontinye tonbe apre Kanada ak Etazini frape pi fò sou plizyè otorite nan peyi. ak ansyen prezidan, depite, senatè ki nan gwo pwoblèm aprè lanbè Youri, jounen jodi a lis la vin pi long, 6 ladan yo tonbe anba men pwisans ekonomik yo kote yo koupe viza, sezi byen e se apati rezolisyon 25 53 amerikèn nan ki voye jete dirijan peyi m nan kanpe lwen malvèsasyon ak anpil lòt detay yo mete sou do yo kòmkwa se moun ki enplike Nan tout zak malonèt, gang, vòlè, vyòl ak sa k ap pase anndan peyi Dayiti, ki sa k pral pase? Kite m di n, apa delis Kanada ak Etazini fenk mete sou pye a, Nasyonzini pare pou mete yon pi gwo bout lis nan lari ki pral enplike boujwa, òm dafè, gang, lapolis ak anpil moun tankou jounalis plizyè sektè nan vi nasyonal la e selon sa n tande, Bagay yo pral pi konplike. Medam, mesye, zanmi oditè, konekte yon lòt fwa ansanm avè n, rete akwoche sou Sofia TV 83 e m ap gen plezi pou m kenbe n enfòme. Sonje abòne si w poko fè sa, plis nouvèl ak detay lòt ankò ap kontinye vini sou rezo enfòmasyon konsènan detay nan politik la ak bandi k ap feraye sou bout tè papa Desalin nan e m ap gen plezi enfòme n an tan reyèl. Lèzetazini gen lis pa l, Le Canada gen lis pa l, men kounye a la yo pale de la possible arrivée d'une liste des Nations Unies. E yo di m lis sa a se pral yon gwo gwo bout tonton lis, lis Nasyon Zini an. Li pral genyen anpil moun ladan l, pas des moindres, des moun nan sektè politik la, des moun nan pouvwa, De moun nan sektè prive dè zafè la. Bon, pou pouvwa a nou konnen gen 2 ministre ki deja pèdi djòb yo, men n ap raple selon enfòmasyon ki te disponib yo, te gen pli de 4 ministre ebyen ki te konsène pa sè sanksyon dè Etazini damerik e selon enfòmasyon k ap sikile dan lè couloirs du pouvoir a ce qu'il parait genyen de lòt minis ki an pòs la ebyen ki ta kapab konsène pa sè sanksyon e ke la kominote entènasyonal ta ap fè dè presyon sou le gouvèneman soit pour révoquer, soit pour mettre de côté et puis permettre que la justice eh bien, le dossier tout simplement. En effet, l'ISLA a une plus longue de jour en jour. D'ailleurs, c'était en pile attente bon côté population. Il y a au moins six noms qui rejoignent et sénateur Yuri Latortu et sénateur Lambert. Et c'est Gary Modo, ancien président de la Chambre des députés, ancien député d'Elmar. C'est ancien sénateur Hervé Foucault, c'est ancien sénateur sud, si je ne me trompe pas, guerrier. Il y a un sénateur en fonction, Ronnie Célestin, homme d'affaires, homme politique depuis un certain temps, qui lui-même c'est sénateur département Centre. Et puis il y a l'ancien président Michel-Joseph Martelly, Ya osi Ansyen premye minis, ansyen minis dè zafè etranjè Laurent Salvador Lamothe e lidè Renmen Ayiti a, ansyen kandida a la prezidans e ansyen premye minis sou administrasyon Jovenel Moïse la, Jean Henry Céant. Gen anpil moun k ap di, e sa se Kanada, e kounye a la y ap tann Etazini. Alò sa moun yo dwe konprann maten an, Kanada aji se an vèti. de rezolisyon 26 53 a ki konsène rejim de sanksyon ke Lèzetazini te pwopoze a. Donk menm lè Lèzeta. Mentnan, kesyon n ta ka poze maten an, èske moun ki nan lis sa yo oubyen nan lis sa a Kanada soti a, yo etone nou? Otreman di, yo siprann nou? Mwen menm pèsonèlman, gen de moun. yo di ki nan lis la oubyen gen de moun tou kareman ki nan lis la ofisyèlman, sensèman, se si yo pat la, sa tap etone m. Poukisa m di sa? Se pa paske yo koupab de sa yo repwoche yo a efektivman, men se paske depi yon sèten tan, gen de vwa otorize anndan peyi a, gen de zòganizasyon de la sosyete sivil ki fè dè rapò nan peyi a, gen de lòt dosye ki fè skandal anndan peyi a, sous yn fòm ou sous yn otr, ou konprann, moun sa yo toujou enplike. Pa bliye non, yo di konsa, selon desizyon Kanada oubyen desizyon Etazini yo, yo di moun sa yo itilize stati yo, oubyen stati yo te genyen pou fè kisa? Pou pwoteje gang epi pou fasilite aktivite. ilegal nan kesyon finansye yo oubyen mete mwayen aladispozisyon yo. Men yo pale de 2 lòt bagay tou, yo pale de blanchiman e yo pale de kòripsyon. Donk sèt ensi ke jodi a yo di nou, an atandan Mesye Youri Latortue, Mesye Joseph Lambert, Mesye Gary Bodeau, Mesye Hervé Fourcand, Mesye Rony Célestin, Mesye Michel Joseph Martelly, Mesye Laurent Lamothe, Mesye Jean Henry Céant se de moun ebyen ki nan tete lang ak bandi, se de moun ki nan finanse gang, se de moun ki gen pou wè ak koripsyon, se de moun ki gen pou wè ak blanchiman lajan anndan peyi a. Men gon bagay ki atire atansyon m, mesye dam, e pwobableman l atire atansyon nou. Nan tout moun sa yo nou wè y ap rann piblik jodi a la, nan non sa yo y ap rann piblik jodi a, mwen santi yo gon pwen komen. Nou konn ki sa pwen komen an ye? Pwen komen an se. phtk, se de moun ki swa de manb du Parti Haïtien Tèt Kale oubyen de moun tou a un certain moment ki te sèvi pouvwa phtk oubyen ki se des allies sur du pouvoir Haïtien Tèt phtk. Pou ki sa? Jodi a la a, m pa pral bay phtk responsabilite kòm sèl pouvwa. ki gangsterize peyi a parce que la question de gang ne date pas d'hier depi sou pouvwa pase yo notamman avèk lavalas nou raple n sa ki te rive ofisye de polis la nou raple n gang ki tap feray anndan site solèy donk te genyen de gang men rendez moi foursage menm si moun yo ta banm etikèt lavalas maten an pandan sè dix dernières années kesyon gang nan li vin pi mangonmen pi konplike. Se pandan 10 dènye ane sa yo ke gang ap pouse tankou djondjon anndan peyi a konsa. Se pandan 10 dènye ane sa yo ke chèf gang alèz konsa pou pale, pou di men sa yo pral fè, pou fè yon seri de move aksyon anndan peyi a konsa. Se pandan 10 dènye ane sa yo ki fè ke jodi a la pou yon moun kite katye lakay ou fòk ou gen otorizasyon yon chèf gang. Se pandan 10 dènye ane sa yo. ke jodi a la a, wout nasyonal yo, prensipal wout nasyonal yo anndan peyi a, se gang ki kontwole yo. Pou w pase, se swa w dakò ou peye, se swa w dakò yo vyole w, se swa w dakò yo kidnape w. Oubyen ou ka mouri tou kareman. Donk, on moun pral di m konsa, Se pa vre sa m ap di a maten an. Ebyen, pandan sèt, dis dènyè ane sa yo m ap pale a, kiyès ki te sou pouvwa a? E phtk ki te sou pouvwa a wi. An si m di sa, m merite mouri. Se Michel Joseph Martelly ki te prezidan. Se Jovenel Moïse ki te dezyèm prezidan phtk e gen yon phtk twazyèm vèsyon la ki gen nan tèt li Ariel Henry ak alye li yo, ansyen manm de lopozisyon politik fas a Jovenel oubyen Martelly yo ki jodi a rejwenn Ariel y ap frape. Donk si m pa ka di tout sa n gen la a kòm reyalite, kòm konfigirasyon nan kesyon gang nan se yo menm ki gen responsabilite a m pa konprann e yo toujou di l e gen de moun ki avize ki repete l isi a. Gang yo, yo egziste, y ap pran jarèt, se paske yo jwenn de pwoteksyon nan men moun ki mye plase anndan peyi a, swa sou le plan politik, oubyen nan pouvwa, oubyen nan sektè prive dezafè la. Epi jodi a la, yo di nou, le Kanada, Lèzetazini an patikilye vle ban nou bourad, y ap di nou men kiyès ki nan kesyon gang, men kiyès ki t ap tete lang ak gang, men kiyès ki te nan pwoteje gang. Yo ba nou de non. Nou pa di se moun sa yo vre. Men moun sa yo paka pran les enfants du bon Dieu pou des kana sovaj tou, dantre dje yo di yo pa gen anyen pou wè a bagay konsa non. Pa bliye m souliye pou nou la tout moun sa yo se de moun ki gen a wè a phtk oubyen ki se alye phtk oubyen ki te manb phtk. Youri Latortue Joseph Lambert se de ansyen konseye politik de lansyen prezidan Joseph Michel Martelly. E pa ti konseye politik non, 2 gran konseye politik, Gary Bodeau, ansyen prezidan de la Chambre des Députés, se t on alye sur Jovenel Moïse li te ye wi, nou pa p wè jan yo te jete se a, gon seri de depite k preske leve 2 pye yo, 2 men yo pou yo voye se a ale. E Gary Bodeau te bay tèt li yon sasisfechi pou li te di l gen yon doktora nan fè seyans wi. M pa pral vin di sa la men tout konnen sa k te pase a. Peyi a piti, s on pla men l ye. sitou nan sfè politik la. Rony Celestin ave Fourcand, se 2 alye oubyen 2 palemantè ki te phtk ki te woz nan tout kò yo wi e ki te benefisye yon pakèt lajès nan pouvwa sa a wi, ni nan premyè vèsyon an ni nan dezyèm vèsyon an. Bon, Michel Joseph Martelly, n'en parlons pas, c'est l'homme fort du phtk e yo di jiska prezan misye se 2 nèg ki ap tire fisèl la. nan sfè politik la e ap pale de yonn nan nèg ki pi fò politikman menm avèk nouvèl sa èske l ap afebli on sè pa Laurent Lamothe ansyen premye ministre ansyen minis dè zafè etranjè bon nou konnen li te minis planifikasyon tou li te minis planifikasyon a yon sèten moman nou konnen ki fòs Laurent Lamothe 22 stat Jean Henry Céant bon Jean Henry Céant se on on on outsider ki te vin jwe l ekip la. Ou konprann? Ki te vin jwenn ekip la nan kad nou sonje sa ki te pase je kwa an 2018-2019 aprè lè evenman di 6 e 7 jiyè 2018. Ou konprann? Yo ta pral voye Lafontan ale, yo t ap vini avèk Jan Anri Seyan, Jan Anri Seyan fè rès ane 2018 la, premye trimès 2019 la yo voye misye ale. Ou konprann? Donk Jan Anri Seyan yo te akize l kòm moun. ki te vle jete Jovenel Moïse paske gen reyinyon ki te fèt nan plèn nan e lakay e comment il s'appelle encore le pdg de la radio zenith lakay Rony Colin yon ansanm de nèg te reyini e pwojè a se te e voye Jovenel ale pèmèt ke Jean Henry Céant prezidan epi swa Beauplan oubyen Youri Latortue vin vin premye minis bon plan plan plan kraze e yonn nan moun yo akize ki ki kraze plan sa se Moïse Jean Charles brèf donk se pou w diw ke tout moun sa yo nap site a la Se de moun, sous youn fòm ou sous youn lòt, ki swa te travay nan phtk oubyen te travay ak phtk. Donk sa vle di youn bagay pou nou. Poukisa se yo, se pa Johnny Ferdinand, se pa Guerrier Dieuseul, se pa Lydie Alexandre, se pa Pierre Widèle René, se pa Grégory Lubin? Poukisa se yo? Mwen m anvi konn sa. E pa paske m antre de dire ke yo se inosan oubyen yo se koupab non. Jiska prezan, yo gen dwa pou yo defann tèt yo. Mentnan. Ki sa nou remake? Nou remake, a chak fwa on non soti nan lis la, ebyen, yo pran rezo sosyal, yo pran radyo pou di, se manti y ap fè sou yo. Mwen li entèvansyon Youri sou sa, ni pa ekri, mwen tande l nan radyo. Lambert pale sou sa, li te fè on pèlerinaj nan medya. Gary Bodeau soti kominike yè. Hervé Fourcand poko pale, m pa konnen si l ap pale. Rony Célestin atravè avoka l pale. Michel Joseph Martelly poko pale. Laurent Lamothe li menm reponn kesyon Ayiti 24, li pale. Epi Jean Henry Céant li menm fè yon tweet sou sa. Yo tout di w konsa ke akizasyon Kanada yo se son dè akizasyon mansonjè. Pa egzanp, Gary Bodeau di w konsa ke se pèsekisyon politik. Jean Henry Céant di. Se yon ansanm dakizasyon ki enskri yo nan yon demach pou asasinen karaktè li. Loran Lamòt di w konsa li menm, se yon manèv k ap fèt pou yo fè l fè silans. Bon, sa bon, sa Loran t ap pale mwen pa konnen. Ou konprann? Pou yo fè l fè silans. Epi Rony Celestin di, atravè avoka l, sa Kanada akize l yo, pa genyen okenn prèv, donk yo pral mobilize a la pou yo atake desizyon an. Men mezanmi! Gen moun ki di konsa ke, Poukisa se reyaksyon sa a ou genyen? Men, ou pa t ka atann ke ou ta pral gen reyaksyon, yon reyaksyon kontrè. Paske ou panse yo ta pral vini nan w, yo ta pral di, Monchè, se vre, sa Kanada di a, se vre, mwen se, mwen se, mwen se. Bon, epi se yon dwa yo genyen pou yo defann tèt yo tou kanmenm. Wi, 1, yo pa ta pral janm vin di sa, e 2 tou, e, la defans est un droit légitime, se pa konsa yo di? Donk yo gen dwa defann tèt yo, un droit sacré. Yo gen dwa defann tèt yo. Men mwen menm kòm jounalis, jiskaprezan. Pou mwen, mesye yo swa dè prezime inosan, swa dè prezime kriminèl, dè prezime trafikan de dwòg, dè prezime koriptè. Men sof ke, m ap note pou moun yo, nan peyi Dayiti, poko janm gon moun ki te okipe yon fonksyon epi gon skandal ki pete, ki gen pou wè avèk fonksyon an, li menm li te la pou l dakò ke l gen responsabilite ladan l. Mwen m poko wè sa. M pa konn si nou wè sa deja. Pa egzanp, gon lajan ki detounen nan yon biwo la, Yon lajan ki te tounen nan yon ministè, epi yo ta di konsa ke se entèl ki te direktè jeneral pandan peryòd la. Epi gon rapò ki soti ki di, a, tèl lajan ta fè yon kwochi, fò misye ta di kote l fè lajan. Premye reyaksyon w wè moun nan genyen, se nan radyo l ap vin di w pèsekisyon politik. Premye bagay l ap di w se asasine y ap asasine karaktè l. Epi apre sa, ou wè, tout bagay frèt oubyen li menm li jwe sou pouvwa l, li chache yon fèy kouvri sa. Gade sa k pase ULCC avèk dosye Rony Célestin an. Mwen wè ni referans ni metronome pale de kesyon sa. Sanksyon Kanada yo avili ULCC e se vre jiska prezan. Wi men m gen enpresyon yo t ap site Samuel Madistin ki te di gen yon rapò an kachèt ki sòti sou dosye sa. Men DG ULCC a di pa genyen rapò ki sòti. Gen ankèt k ap mennen, genyen de dosye ki montre yo, k ap mennen yo sou de pis, men jiska prezan yo poko genyen yon rapò ki sòti sou dosye sa a. Bon, se sa nou pa konnen, li pa bay detay, donk se yon rapò, se yon ankèt k ap mennen, petèt li ka pran ti tan. Li di, Pierre Lunel, mwen menm m pa pral di sa Kanada di yo oubyen Lèzetazini di yo, se pawòl levanjil pou tout moun di amèn. Men sa t ap etone m, N ap pale de yon seri dosye ki si sansib, si enpòtan konsa, dosye gang, dosye koripsyon, dosye blanchiman, epi pou otorite kanadyèn yo, otorite amerikèn yo ta deside konsa mete de non pasi pala. Sa t ap etone m wi Guerrier. Sè yo pa genyen okenn eleman. E nan kominike Ministè Afè Etranjè a Kanada a, yo di yo menm yo gen de bagay nan men yo bon jan prèv. Ou konprann? Ki kapab ba yo rezon pou yo kwè ke moun sa yo, yo lye avèk sa ou repwoche yo a wi. Men se sa petèt m wè Lamòt mande tou. Se vini avèk prèv konkrèt pou montre ke li gen rapò avèk gang, ke li te nan finanse gang eksetera. E li raple ke se sou manda li an, pandan li te Premye Minis, ke yo demantle 2 pi gwo gang. Nou sonje se sou li ke yo te arete Brandt, Clifford Brandt. Sonson la familia etc. Donk li rale sa yo pou montre ke li menm li pat danse kole avèk gang. Wi men li pa di anyen tou sou blanchiman lajan yo tou. Bon sa kounye a ki sa Kanada tout di. Wi paske se pa sèlman sa ki gen kòm akizasyon. Li bezwen prèv lan paske kan menm se m pa kwè se li ki pral di. M wè Lamòt kapitalize sou gang yo anpil. Wi paske li te fè paske li te kòm li te aji sou li sa te pi. palpab epi konkrè. Wi, men se sa, pou sa ke ou di, ou kanalize w sèlman sou kesyon gang, men Kanada pa fè, pa pale de sa yo sèlman kòm akizasyon, gen blanchiman lajan, gen koripsyon, si nou ale nan dosye pentire jalouzi a, ki skandal, ki skandal, valè skandal Basen te fè. Men kesyon ee kesyon 25 stad tonbe nan ti manman cheri ti papa cheri ou kore etidyan yon pakèt rapò. Anel Belizaire ou te gon dosye zam ki te achte etc. Nan men kounya la mwen menm pi gwo kesyon m nan se ki wòl lajistis ayisyèn nan nan dosye sa paske pa bliye ke ansanm desizyon sa yo ki pran se pa de tribinal nan peyi sa yo ki pran l. Ok se 2 enstans politik men ki petèt gen eleman nan men yo paske yo patap kan menm aji konsa men kounye la ki wòl lajistis sa a antouka sa nou gen la a kòm lajistis nan li menm nan yon dosye parèy. Men e la m ta pral vini gen yon bagay yo rele antrèd jidisyè sa vle di kisa peyi sa yo ki di yo se zanmi peyi dayiti si se pa sou foulay yo kanpe si efektivman yo vle bay Ayiti yon bourad, premye bagay pou yo fè se mete prèv sa yo a la dispozisyon de la jistis ayisyèn. Men tout sa yo la, 200. De 1 a 200, li la a. Se nan ki peyi paske gen enbago zam sa? Yo sòti an Izrayèl pase pa Kanada pou yo rive an Ayiti. Sa se bon kòmand lan ke kòm kamarad la di montre kote m ta al an Izrayèl la. E si l mande patwon l, l ap konnen ke patwon l konnen ke m ta al an Izrayèl. Ki kamarad? Yon endividi kap pale don ansyen depite, li pap pale de mwen paske m son depite aktif. Se ke nou ka konprann. E moun Delma ak Taba fyè de mwen. Avyon prive ki pote yo oubyen bato? Sa ki pote yo? Men se sa map di yo. E nan Amerijet yo pase. Map di sitwayen sa. Kelkeswa pouvwa Mateli Lamot genyen, yo paka elimine dosye nan Amerijet paske Amerijet pa yon konpayi ayisyèn. Lè l anrejistre, l anrejistre nèt, paske se tout sistèm nan ki gen menm bagay. Nan nenpòt lòt peyi ou ale, depi ou pa ka nimewo a, ou bay li, y ap jwenn li. M ap di nimewo a sèlman pou nasyon an, pou m al montre sitwayen an ke yo pa ka elimine dosye sa. Li vini sòti Premye minis ofis Repiblik Dayiti a, Boulva Ari Twoumann, Pòtoprens, Ayiti, HT, 61 40, Tè la viv! Kòm sitwayen yo ka konnen kote tè la viv, e pa Site Solèy kote m t ale a de konntenè zam yo non. E pa la yo sòti tè la viv. YYZ, Air Canada, UL, BA, to Port-au-Prince, sa vle di ke li anbake, ok, Canada, li vin Port-au-Prince, bay, nimewo, tout bagay. Li di ke, pwa kantitativ, de 25 koli, paske se 25 kès ke zam nan ye, li peze 1088 kilo. Montan total ke yo peye pou transpò w lan, se 17408 dola ameriken. E konbyen kòb zam sa yo koute leta ayisyen? Anben se sa! E la le Sena, bon konnen Sena li menm, malgre l pran rezolisyon pou yo mete direktè deyò, prezidan an pa pibliye l, yo menm yo pa ramase karaktè yo pou y al fèmen direksyon jeneral sa. Mwen m te toujou di si senatè yo te respekte pèp ayisyen an, depi yo pran yon rezolisyon pou yon bagay an favè pèp ayisyen an, chèf deta a pa t aplike l, yo menm fò yo t al fè pèp ayisyen an akonpanye yo pou aplike l, paske yo gen dwa sa. Loran Lamòt wi w di ki kòmande 200 galib. E pa mwen non k di l, konpè. Mwen menm. mwen di sa ke m gen nan men m nan ki sòti nan dwann de l'aeropò, li di klèman se premye minis Repiblik Dayiti. Moun ki fè sezi dosye a se mesye Yves Malbranche Junior nan Amerijet, Air Canada, le 4 3 2013, e pa mwen k di l konpè, m ap li sa k gen dosye a. E li pa gen oken dosye legal ladan l, ni lèt e Ministè Defans lan, ni apwobasyon Ministè de la Jistis lan, ni lèt de franchiz Ministè dè Finans lan, ni lajan ke l koute pèp ayisyen an. Sèlman, otorizasyon imedya di Direktè Jeneral pou zam yo sòti menm jou yo vini an. Direktè Jeneral kisa? la dwann nan. Ki dat zam yo vini? Dam, zam yo vini, menm jou, le 4 3 2013 an, menm jou swa sa a, le 4 mars 2013, menm jou swa sa a, yo pa menm kite zam yo dòmi andedan Amerijet, yo fè tout sa yo Menm jou a, yo pran zam sa yo, yo ale avè yo. Jodi a la, kòm pèp ayisyen an vote 2 palmantè ki toujou an fonksyon, dout yo te gen te plane sou prestij enstitisyon an, nou menm nou retire l. Jodi a yo lib pou yo fè travay yo a si pa gen lòt palmantè ki gen dè dout sou yo ankò devan lajistis. Sèke fòk palmantè yo ramase karaktè yo kounye a la pou al konnen 200 galil sa a,